Legliz lapè Bondye ansanm avèw leve menw pou di Bondye gran Bondye fidèl sa fè lontan nap fè jèn nan fè konba e delivrans 7 tou jeriko pisin betesda nap lapriyè pour ayiti wi les ayisyen pa ezite rele Bondye pou delivre peyi dayiti. Men sak pase ki fè pandan tout ane sa yo Ayiti pa janm delivre? Eske se priye nou pa konn priye? Eske priyè yo pa monte nan syèl? Eske lèzanj pa bay ase rapò? Eske se pa priyè sa yo ki bloke peyi Dayiti tou? Monchè nan videyo sa gen anpil koze ou pral konnen wi. Ou pral dekouvri nan ki nivo kretyen blofè nan peyi Dayiti. Ou mèt rete la. Lapolis nasyonal arive depoze lapat sou ti youri. Ebyen fek avoka ki tap defann chèf de gang baz pilat lapolis te depoze lapat sou li nan jou pase yo. Pandan ti youri anba menòt, li tap eksplike Koman la polis aretel e non selman sa tou li deklare la force li deklare le silence la force est calme ou pral wè bouch ti youri wi kap fè deklarasyon an ou mèt rete la. Kay vwazen bagay yo on ti jan konplike. Genyen minis agrikilti an Repiblik Dominikèn ki deklare, san lèzayisyen, dosye agrikilti, Dosye konstriksyon an Repiblik Dominikèn, li pa tap fasil, se Ayisyen yo ki fè mendèv. Men, tandiske pou minis Kolektivite Teritoryal an Repiblik Dominikèn, li fè konnen, depòte tout Ayisyen, sa pap retire anyen sou Repiblik Dominikèn, puiske se Ayiti ki gen pou pèdi, yo menm yo pa gen pou pèdi, puiske yo gen manje lakay yo, men se Ayisyen yo kap vin achte, si yo gen manje, yo ka fè stil. E m ap fè ou konnen, soti nan mwa janvye pou rive nan novanb, otorite dominiken yo gen tan depòte plis pase 96 mil Ayisyen. Men nan dosye depòtasyon ansanm avèk deklarasyon minis kolektivite teritoryal la, gon bagay ke l inyore e ou pral jwenn detay nan videyo sa a. ou mèt rete la. Dosye asasina Jovenel Moïse fò m di w gwo afwontman fèt ant ansyen DG lapolis la, ansyen responsab USGPN Dimitri Herard ansanm avèk ansyen responsab kòdonatè sekirite prezidansyèl la, Laguel Civil. Kisa ki te di? ou pral jwenn kèk deklarasyon, rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la. Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa ki se te pase la map pase la na rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se sentiwon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen de mòn kontre yon zwezo vole de mòn kontre yon zwezo vole. pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye fò m di w bagay yo konplike nan levanjil. Se pa dat mwen leve, m ap grandi, mwen jwenn paran m yo, mwen jwenn legliz, mwen jwenn kretyen, mwen jwenn kwayan, mwen jwenn fidèl toujou ap priye pou Ayiti delivre. men jiska prezan mwen wè bagay yo ap vin pi mal men sak pase eske se priye nou pa konn priye eske se la priye nou yo ki bloke peyi dayiti ou byen zanj yo pa pran rapò de priye nou yo pou pote nan syèl la fè yo rive nan zorèy papa a. Nou fè 7 jou, nou fè 42 jou, nou fè 7 tou Jeriko. O ou raple ou nan jou pase yo, lè Prezidan Jovenel Moïse te la, kretyen yo te fè 7 tou palè san pale. Ou raple ou videyo sa a? An nou swiv ansanm. E nou kapab di kwa ke gen yon kòdwon de sekirite e kote ke pou moun yo pa gaye, yo anranje 2 pa 2. Yo pa gaye nan lari a, de menm jan ke lè yap fè yon manifestasyon, nou kapab di ranje a se 2 pa 2 ke li ye. E patnè pam nou pa fè entèvyou? E nou pa ka dim ki objektif mach la? Ok. E yo di yo bon yo pa ka ba nou objektif de mach la. Ou kwe se koze dan levanjil, sè tou pale san pale epi sè sa menm ap pran lespri deyam. La kote moun yo odasye papa se dan levanjil. He! Donk sa poko janm anyen. Aprè 7 tou sa pèp ayisyen, ou pral kwaze ansanm avèk pastè Forge k ap eksplike w ke Bondye ba li misyon pou l delivre le peyi. Bondye, tande byen, Bondye ba li misyon pou l delivre peyi Dayiti e se pa nenpòt ki moun. Men m gen gras nan lavi mwen Bondye di m m kite w Ayiti e wap delivre Ayiti ban mwen. Konbyen moun la ki kwè Ayiti ka delivre? Ayiti pa lwen pou l deli. Ou gen pou retounen al lakay epi pou retounen vin bò isi ankò. Wap pral lakay wap tounen pa gen moun kap kidnape w o non de Jezi. Si w kwè sa di amèn. Si w pa di amèn konnen w pa kwè. Di mwen gen pou m ale e map retounen. Map fè back and front o non de je. Gwo peyi nou genyen epi yap fèl pase mizè konsa. Yo gaspiye peyi a. Men o non de Jezi. Ah wi! Prezidan Jovenel mouri pou 1, pou 2 ou pa tande kote misyon pou delivrans lan pase. Ki kote l te kwaze avèk misyon an m pa konnen. Ala traka pou lave kay te. E se pa selman li menm pastè batay tou non l site nan touye prezidan. La polis ap cheche yo, yo pa janm jwenn yo. Kom se misyon Bondye te ba yo, apre kek tan, nou pa janm we pastè, nou pa tande yo okenn kote, non yo site nan touye prezidan yo nan mawon, se gade n gade nou we pastè batay sou Facebook kisa lap fe, lap priye pou Ayiti delivre. Non. Men sa kap pase peyi dayiti, eske se pa priyè yo ki anpeche ayiti delivre kounya? Ou raple w videyo sa, an nou swiv priyè a ansanm. Moun ki sou e a youtube moun ki sou kelkeswa rezo a nou leve yo ba ou Temwanyaj! Wi, temwanyaj vivan! Epi answit, Senyè, nou menm, nou va kanpe lan mitan asanble pou nou temwanye grandè ou. Senyè, demare konplo yo, kraze baryè yo, e ban nou Okazyon favorab pou nou kapab temwanye e glorifye, egzalte. Hey! Ala traka pou lave kay te papa tout priyè sa yo pou peyi dayiti ou raple ou tou legliz katolik te fon priyè. Legliz katolik te fè priyè sonje mezanmi kretyen rele anmweyy nan legliz la papa senyè manman mari delivre nou si jozèf anmweyy kidnapin legliz episkopal nan trafik zam anmweyy le senyè wi manman mari pi manman bondye. Manman Bondye oubyen Bondye k te fè Mari? Bon, je ne sais pas pèp ayisyen paske je suis pas catholique, je n'en sais rien dans cette affaire. Donk, wi manman Mari, manman Bondye, silvouplè, ou raple w? Ann gad videyo sa ansanm. Yes Tout priyè sa yo Tout rèl anmweyy Tout kri sa yo Se pou fè Bondye Tande Sa ayiti ap konnen. nan tribilasyon pèp ayisyen an ye, nan sa Ayiti twouve l, tout kri sa yo pèp ayisyen, tout priyè sa yo, men sa k pase? Sa k pase ki fè priyè sa yo, yo pa depase tèt nou, èske Bondye soud, li pa tande ayisyen, èske lang nou pale a, Bondye pa rekonèt li? Paske nou tout pa ka ap entèsede konsa, nou tout pa ka ap priye konsa, fè je nou, fè jenou nou fè nou mal maten, midi, swa, n ap lapriyè pou ke Bondye kapab fon bagay pou peyi Dayiti epi jiska prezan anyen pa janm fèt. Nou la gon pwoblèm. Men, kounya la, kesyon k ap poze, eske nou pa konn priye? Eske se zanj yo ki pa pran ase rapò, mwen m sonje m te di nou sa, zanj yo pa pran rapò nan peyi Dayiti pou pote nan syèl, pase sinon Jezi t ap gentan lage kat van yo, yo t ap gentan elimine nou de yo, pou valè koz se nou fè, ala traka pou lave kay tè papa. Donk pèp Ayisyen, se sa k fè nan jou pase yo, sonje m te di nou, mwen menm, Fòm fon kout pye nan syèl anvan lane 2023 paske menm si w tande gen gwo ze 31 desanm pase fòm ret tann sè lora ki pral prezidan sè lora kòman w te di ankò w ap prezidan nan lane 2022 a jiska prezan nou premye desanm hein frèzesè raple w non w konnen achiv yo fò nou fè yo pale. Prezidan si m pa vin devni prezidan dayiti si bon m pa vin devni prezidan dayiti se pou kou ane 2022 a pase pou m mouri ou wè m di sa nan radyo a wi pou m mouri pou m mouri pou m mouri ankò wi depi sa pa fèt depi sa pa fèt pou m mouri m ap jire si m pa. Alelouya ke volonte ou akonpli sè Laura pa vre donk pèp ayisyen mwen genyen pou m ayiti jiska 31 desanm, 11 è 59, depi l minwi m gen pou m fè yon kout pye nan syèl la pase gen kèk rapò pou m bay Leseyè. Gen kèk rapò pou m bay Leseyè, pase m santi zanj yo pa ranmase ase de data sou sa k ap pase nan peyi a. Oubyen tou, lè nou lapriyè, priyè a bloke kèlke pa, Li pa depase premye syèl alevwa pou l ta tonbe nan dezyèm syèl. Kòm etan done nou konnen, pandan dènye moman yo la, lasyans vrèman ap travay, anpil nèg deside pou al rete sou lalin, sou mars, ou konprann? Donk sa ka rive lè nèg yo lanse fize yo, epi yo kontre ansanm avèk priyè nou yo nan nuaj la, epi sa w tande a yo boule priyè yo, epi l tounen lapli vin tonbe. Menm sou tè nou an nou l pa tonbe la l tonbe lòt kote epi sa w tande a nou menm n ap lapriyè nou pa janm kapab jwenn rezilta. Men frè se sè byeneme lè ke mwen chita m ap reflechi m di kèt men nan labib anvan Jezi te monte nan syèl li te montre disip li yo kòman pou yo lapriyè. Li te montre disip li yo kòman pou yo lapriyè e m ap envite w rale Bib ou ouvri l nan Matye 6, vèsè 9 a 13. Ann al wè ki sa ki di. Ki sa k fè priyè kretyen yo nan peyi Dayiti pa janm kapab akonpli? Se pa dat yo ap mande Bondye delivre peyi, genyen k vini k di w Bondye ba yo misyon, men malerezman misyon an pa janm kapab akonpli. Donk la a gon pwoblèm pèp ayisyen. Enben frèz e sè byeneme, nan Matye 6 vèsè 9 a 13 ki sa l di, Papa nou ki nan syèl yo, tande byen, se papa nou, papa nou ki nan syèl yo. se pa papa m ki nan syèl yo, men se papa nou tout ki nan syèl yo. Ke non ou kapab sangtifye. Se pou wayòm ou an vini. Se pou volonte ou fèt sou latè tankou nan syèl la. Men la gon lòt ti pwoblèm. Vèsè a di, Se pou volonte Papa a fèt nan syèl la tankou sou tè a. Men, lè n ap lapriyè, m pa janm tande nou di, Se pou volonte Papa a fèt. Men se volonte nou ki pou fèt pito. Donk, se pou tèt nou nou priye, nou pa lapriyè Bondye. Paske, kòm ou te ka konprann, lè Ayisyen ap priye, lè politisyen nou yo ap priye, Lè pastè yo toujou ap priye, se pou yo yo mande. Yo pa mande pou tout moun. Yo pa di pou volonte papa fèt sou tout peyi a. Men se volonte yo. Paske kòm ou te ka konprann, yon nonm di l pral lapriyè pou peyi Dayiti, epi l tou gen nan tèt li, l ap touye prezidan pou l ke li menm li kapab vin dirije. Non! Non monchè ou pap lapriyè pou Bondye tandew wap lapriyè pou tèt ou Koman ou te ka konprann yon moun pral lapriyè men li tou gen nan tèt li men sam vle a men sam vle ki pou fèt men koman poul fèt wi Bondye te ka fèl konsa konsa konsa epi poul tonbe konsa men non si ke Jezi di Se pou volonte papa fèt nou pa ka vle se sak nan tèt ou a ki pou pase si wap la priyè pou peyi dayiti delivre ou pa ka vle se moun ki nan pòch ou ak pou senatè ou pa ka vle se moun ki nan pòch ou ak pou prezidan donk wap la priyè moun tou gentan fè ti klan ou se kòm si ou pote yon akò bay bondye poul siyen poul validel. Enben Bondye ret avè nou. A la traka pou lave kay tè papa. E frèz e sè byen eme pou m kore sa w sa ke mwen di w la w kapab raple w nan jou pase yo. Genyen lits ki tel. Wi. Nèg yo revoke pou kidnapin nan. Lits ki tel te deklare yo te fòme yon gwoup de priyè. Gwoup de priyè sa a paske yo te vle pou se yon gwoup kretyen ki vin dirije peyi Dayiti. Men tande byen, èske Bondye te vle son gwoup kretyen ki pou vin dirije peyi Dayiti? Èske w konprann bagay yo? Ou pa kab lapriyè ou vle ke se volonte ou ki pou pase, se sa w vle a ki pou fèt. Men non! Tande byen wi, yo te vle son gwoup kretyen ki pou vin dirije peyi dayiti se pou sa yo tap priye men sa se volonte pa ou eske bondye te di w son group kretyen l vle eske se bondye ki te vin kote w li te di w fè group pou priye pou kretyen vin dirije e pa sa l te vle paske premye dirijan peyi dayiti se letènèl dèzame nou klè sou sa. Se Bondye ki premye dirijan peyi Dayiti, eske l te di w son kretyen l vle k pou vin dirije? Li ka chwazi nenpòt moun. Sa ka rive l yon ougan pi sensè. Li yon ougan pi sensè. Pase kretyen moun kap rele Jezi anmwey la wi. Wi! Donk, lè kò w di konsa, ou vle son gwoup kretyen k pou vin dirije. Men, si ke nou kapab egziste, si ke m kapab rekonèt ou gen san kap koule nan venn ou, si nou leve nou jwenn tout bagay sa yo ki plase sou latè, gon moun ki tap panse, gon kreyatè, nou klè sou pati sa. Men eske kreyatè sa a, eske gran mèt sa a, li te vle se yon kretyen ki te pou vin dirije? Ou pa ka di m ou te vle se yon gwoup. Kòman ou te vle a, nou te vle? Sa e bagay klan k ap jere men se pa volonte Bondye, se volonte pa ou ou vle ki pou fèt nan peyi Dayiti. Ou pa ka leve yon maten ou di ou vle epi ou al lapriyè men non. Eske se sak te gen nan plan gran kreyatè a pou peyi a? Non! Donk pèp ayisyen ou kapab konprann, nou lè kretyen, nou lè dirijan, nou lè sitwayen nou toujou ap lapriyè pou volonte nou fèt men se pa pou volonte Bondye fèt jan Jezi eksplike l nan Matye 6 vèsè 9 a 13. Alelouya gen Bondye! Ke Bondye baw fòs ak dimansyon pou konprann mesaj sa a. Donk, medam matmwazèl e mesye, w ap lapriyè, pa vre? Woy Jezi kay la, woy Jezi agoch, woy Jezi adwat, woy Bondye papa, delivre peyi Dayiti, men, talè, konprann byen, w ap mande Bondye pou delivre, delivre, delivre, men, li la pou l delivre sèlman? men li pa la pou ke ou mandel pou volontel fèt nan peyi ya. Ki kote nou vle ale ansanm avèk peyi? Ki kote Bondye pral pase pou l delivre yon peyi lè ke nou vle se volonte nou ki pou fèt? Ou vle l delivre epi ou vle se volonte ou ki pou fèt? Ou vle se sak nan tèt ou ak pou pase epi w ap mandel pou l delivre? Kòman l pral pase pou l delivre peyi sa? Non, kretyen, fò nou pa stupid. Ede m konprann non pèp ayisyen. Se sak nan tèt wa ou vle ki pou pase, epi wap mande l pou l delivre. Donk lè konsa li fèmen sou, priyè w la pa fouti depase n tèt ou. Priyè w la pap soti la pou rive la. Paske sa ki di antanke kretyen, ou menm ou pa deside aplike l. epi w chita la ap fè jenou w fè w mal, ou chita la ap fè jèn enmerde mouda Bondye maten midi swa. Wap lapriyè pou delivre peyi Dayiti epi w nan touye prezidan. E Bondye ki te voye w touye prezidan tou? Ala traka pou lave kay tè. E frè se sè byeneme nan vèse 11 ki sa l di, Ban nou jounen jodi a pen kotidyen. Li pa di ban mwen jounen jodi a pen kotidyen. Li di ban nou jounen jodi a. Donk, lè w ap lapriyè ou pa sipoze egoyis, ou pa sipoze wè tèt ou sèlman. E se paske nou wè tèt nou sèlman ki fè w wè peyi a nan eta l ye la. Paske si w pa t wè tèt ou sèlman ou t ap voye je ou sou pwochen an. Ou pa ka ap lapriyè Bondye pou l leve w, pou l va goch, pou l va dwat ansanm avè w, epi pou w ap kale chèlbè sou lòt la. Men nou tout se pitit Bondye. Nou tout sipoze manje. Men, si ke ou ap lapriyè pou w mande Bondye pen kotidyen pou nou tout, ebyen kisa ki pral pase? Fòk ke ou lapriyè pou w mande abondans fòk ke ou lapriyè pou ou jwenn travay paske si ou mande pen kotidyen fòk ou travay wi paske pou jwenn pen an se travay pou travay se pa nan syèl manje ap soti pou l tonbe pen kotidyen se travay pou travay donk gen de bagay nou chita la maten midi swa fè jenou nou fè mal enmède mouda bondye maten midi swa. Se paske nou pa konprann, se paske nou enbesil pase Letènèl gentan di nou men kisa pou nou fè. Se travay pou nou travay pou nou jwenn manje. Lè w chita la w ap lapriyè Jezi m grangou, Jezi m grangou sa l pral fè? Li pral voye yon ekip zanj debake soti anlè epi desann? Non monchè bagay la paka fèt konsa. Donk, medam, matmwazèl e mesye, si ke nou te aplike vèsè sa nan lavi nou, ban nou pen kotidyen, jounen jodi a, yon seri de moun pa t ap kouri kite peyi Dayiti, yo pral chèche lavi lòt kote. Menm Bondye ki genyen sou bout tè pa w la, se menm Bondye a ki genyen sou bout tè pa lòt la. Ki sa k fè l jwenn manje? Men se paske l pa egoyis. Ki sa k fè yo kapab gen manje an abondans, ou ka kite lakay ou pou w ale chèche? Se paske dirijan yo, yo konnen yo gen responsabilite pou ke yo travay pou tout moun pou tout moun jwenn. Yo kreye kondisyon yo lapriyè pou ke Bondye kapab jete benediksyon sou peyi a pou yo travay pou yo fè manje. Pou tout moun gen aksè ansanm avèk pen kotidyen. Yo pa kenbe tout pou yo men yo batay pou ke chak nan chak moun nan peyi a kapab gen aksè ansanm avèk manje. Ann pran yon egzanp ki si klè. Lè w pran peyi Lèzetazini, se chita ou chita ou lapriyè chak jou pou w jwenn manje? Ban m yon ti limyè kretyen. Ban m yon ti limyè, èske se priye ou priye chak jou pou w jwenn manje? Ou kapab lapriyè pou w jwenn yon travay, men w pa ka di m w ap priye chak jou pou w jwenn manje. paske w konnen se travay pou travay. Chita lakay ou plede priye tout lasent jounen epi bil ap monte, fò w peye kay, èske se Jezi k ap soti nan syèl desann pot lajan ba ou, pot manje? Non, se travay pou w al travay. Se travay pou ke w al travay. E medam, matmwazèl e mesye, nan vèsè 12 ki sa l di, Padone peche nou, menm jan nou menm nou padone lòt yo. De fwa, kè nou ranpli ansanm avèk ògèy, nou pral lapriyè. Ala kote moun yo blofè nan peyi Dayiti se kretyen. Kè nou anfle, nou pral lapriyè. Moun nan fin fon bagay, woy m pral priye pou ou. Ou pral priye pou li, sa w pral mande? Ou pral mande pou Bondye beni l? Ha? M konnen nou pral rale vèsè nap di yo wi Jezi di men sa pou nou dil poul fè mechan yo Ou serye? Mwen lik di w konsa poul tande priyè w fòk ou padone lòt yo menm jan li menm li chwazi padone w donk si w pa chwazi padone yon lòt kòman li pral pase poul padone w ou menm? Non esplike m. Defwa kè nou anfle epi gade nou anmweyy nap pile tèt sa. Pile pile pile pile anmweyy du feu du feu nan kan dyab la du feu nan mouda mechan du feu du feu se pou Bondye levem se pou mechan trennen devan. Ou serye kretyen? Kiyès ki mechan? Nan voye dife, voye dife, voye dife, gon jou gon vakabon k pase sou do legliz la, li mete yon ti gaz, li mete dife nan twa legliz la, epi dife pran. Rapidman kretyen yo fè, se pa tout bon m te mande ou, se pa tout bon, se pa tout non. Men, ki sa w vle? Ki sa w vle? Donk, si kè w pa lache, kè w ap di voye dife, ki kote pou Bondye voye dife a, silvouplè? Ki kote Bondye ap voye dife? Ou achte afè moun yo, ou pa peye l epi w ap di, o Bondye pap kite m wont devan mechan. Kiyès ki mechan an? Kiyès ki mechan an? Ha ha! Ala traka pou lave! Kiyès ki mechan an? Bondye pap kite m wont. Pitit manman Mari pa janm pèdi batay. Pandan w fin achte bagay moun yo kredi a, e kounya w konnen pitit manman ha ha kikk anmweyy ala traka pou lave kay tè wi non hahah si ke ou deja konnen ou pa deside travay gen de bagay ou pa menm bezwen al kot Bondye si ke ou konnen ou pa padone frè w la ou pa menm bezwen al pèdi tan w al lapriyè Konprann byen. Donk gen de bagay ke nou bezwen nan peyi Dayiti, nou bezwen sekirite, nou bezwen manje, nou bezwen peyi nou devlope, sa yo se pa lapriyè. Se travay pou nou travay. Nou pa ka chita la tout la sent jounen anmwey Bondye delivre peyi Dayiti tandiske nou vle se volonte pa nou ki pou fèt. Ou se solda Bondye epi wap tann se Bondye ki pou vin delivre peyi a? Hum! Ha ha! Ala kote moun yo blofè papa! Ou se solda Bondye men, tande byen, lè ke ou se solda, se ou menm ki sipoze fè travay mèt la pa vre? Se ou menm ki sipoze travay pou fè lonè mèt la. Se ou menm ki sipoze mete w a laksyon. Se ou menm ki sipoze batay pou gen sekirite. Men se pa mèt la k pou soti kote l soti a pou l vin met sekirite. Ebyen nan ka sa, satan pa enmi Bondye non. Non, nan ka sa, satan pa enmi pyès moun nan peyi Dayiti. E dèfwa gen de chante n konn ap chante, gen de kout entèpelasyon nou konn ap fè, menm satan kote l chita nan lanfè a l pantan l di l pa okouran. E si te gon tribinal li tap pot plent pou nou les ayisyen deja pou l di nou pa sispann bay manti sou li pou pwopo difamatwa eske ou konprann? Ay lè w chita wap di ou se solda Bondye epi wap rele Bondye pou chita epi pou Bondye vin rezoud tout pwoblèm pou ou epi wap di ou se solda Bondye ki wòl yon solda? Donk, sòlda ki bò kote gran chèf la ou se sòlda Bondye, ebyen, lòd Bondye pase fò batay kote ke ou rete a pou ke l aplike. Men w ap tann se Bondye ki pou desann pou vin met sekirite nan katye ou la. W ap tann se Bondye ki pou desann ki pou vin kole yon tòch nan mouda w pou travay, pa vre? W ap tann se Bondye ki pou desann ki pou vin netwaye peyi a, ki pou vin retire fatra, w ap tann se Bondye ki pou desann, ki pou vin bay politisyen sa yo, ki refize travay, k ap vann peyi a, hein, se Bondye w ap tann ki pou vin ba yo yon leson, epi w se sòlda Bondye, non gen de betiz fò n sispann di nan figi moun, ou se sòlda Bondye, ki kote ki bò, ou se sòlda Bondye epi w pa ka manje, epi tandiske papa w rich, Ah se papa w ki kreye syèl tè tout sak ladan non ou se restavèk oubyen w se sòlda Bondye non eksplike m dèfwa gen de bagay nap di satan gentan fè ha ha gad figi yo pauvre dyab yo menm satan konn pran lapèn pou nou pafwa bay ou konn ap gade yon seri de moun satan pi byennere pase yo yo ap pile tèt satan ki satan ki tèt wap pile grangou nan dèyè w paka manje w se sòlda Bondye wap pile tèt satan Fwa la traka pou lave kay tè papa. E medam matmwazèl e mesye, fòk ke ou konprann, youn nan bagay tou ki fè Bondye pa ka tande priyè lè zayisyen se paske nou engra. Nou engra twòp. Paske nou pa rekonesan anvè Bondye. Tout lòt nasyon renmen peyi yo. Men nou menm ki sa nou fè? Nou pa janm remèsye Bondye pou si bèl peyi sa l ban nou. men nou pito ap lapriyè Bondye pou rezidans lan tonbe. Nou pito ap lapriyè Bondye pou l mete yon fanm, yon nonm sou chimen nou ki deja sitizen, ki deja ameriken pou l vin marye ansanm avè nou pou retire nou nan peyi madichon sa. Kòman w vle pou Bondye voye je sou peyi sa lè ke ou s on engra? De fwa kou nap gade de pastè kap di anmweyy alelouya a viza pral tonbe e rezidans lan pral tonbe e ou pral vwayaje men se kwa listwar? Eske ou panse yon pastè ameriken ap janm fon priyè stupid konsa? Non esplikem pèp ayisyen se paske nou engra nou pa janm chita pou ke nou remèsye Bondye pou sal ban nou. Kòman w vle pou lapriyè sa yo, pou lèzanj pran rapò pou l pote yo nan syèl? Non! Lèzanj fèmen sou nou. Gen de bagay k ap pase nan peyi a, lèzanj pa okouran. Letènèl pap jwenn nouvèl yo pase yo fèmen sou nou konplètman. Paske lè Bondye ba ou yon peyi, li ba ou l ansanm avèk richès anpil lòt peyi pa genyen. Epi w ap tann se li menm ki pou vin delivre peyi. wap la priyè pou ke l voye w nan yon lòt peyi, wap di w regrèt dèske w te fèt sou bout tè sa, kòman w vle pou l tande priyè w, kòman w vle pou w pa pran imilyasyon, kòman w vle pou yo pa depòte w, kòman w vle pou ke yo gade w tankou moun lè ke w refize pran responsabilite lakay ou. Koman ou konprann pou pastè ap rele anmweyy viza pral tonbe, paspò a pral tonbe, delivrans, rezidans, viz men se kwa listwa? Ou gon bout tèt ou, se Bondye k ba ou l, ou refize travay, ou refize pran responsabilite w, ou pa rekonesan pou sa Bondye fè pou w epi w vle pou Bondye tande w, ou vle se volonte w ki pou fèt pandan w ap mande l pou l vin delivre peyi. Humm ala traka pou lave kay tè. E youn nan bagay ke nou dwe konprann, priyè plenyen Bondye pa tande sa, l pa gen tan pou bagay konsa, l tèlman gen bagay serye pou l jere, li tèlman gen bagay serye. Paske nan pran bagay bèl konsa lè ke ou ale devan Bondye ansanm avèk yon kè kontan. Men lè ou rive, wou Bondye grangou a, wou Bondye kay la, men Bondye anvan menm li te fè w, li mete tout bagay disponib pou ou. Men se mandel entelijans pou travay Wouy bondye machin nan wouy bondye mizè Wouy bondye peyi a wouy bondye ensekirite a bon se solda yp wap plenyen pou ensekirite eeyy kretyen ap fè mach kont lensekirite papa papa wi. yap touye prezidan mach kont ensekirite letènèl jezi legliz episkopal nan trafik zam epi mach kont ensekirite nou se solda jezi nap kontinye konsa oubyen nap rete nan ipokrizi humm non edem konprann pèp ayisyen ala traka pou lave kay tè dòk toutotan nou pa pran responsabilite nou dirijan nou yo ki refize travay pou ke Nou ba yo santans yo. Siyen petisyon pou di voye fanmi yo pou nou. Paske si ke w ap travay pou peyi Dayiti, gwoup de priyè t ap monte pou delivre peyi Dayiti. Ou te vle se kretyen k pou dirije peyi Dayiti. Kòman fè fanmi kretyen sa yo pa nan peyi a? Paske se Bondye yo ap lapriyè pou delivre peyi Dayiti. Kòman fè yo pa la? Kòman fè yo pa la? Yo toujou ap lapriyè Bondye pou Ayiti kòman fè madan pastè yo pa nan peyi a, pitit pastè yo pa nan peyi a sak pase? Paske nou gen lesperans nou pral nan paradi nou pral pase mil an nan syèl men sak pase ki fè madanm pitit yo pa ka bò kote yo gade non pou yo ap preche levanjil piske yo se sòlda Bondye, sòlda yo pa ka divize konsa. pise gaye pa kimen adje kretyen ouvri zye nou kale zye nou paske bib la ekri pou tout moun ou ka mande bondye limye pou kapab konprann pou sispann pran blof pou sispann kite moun ap tou piziw pou sispann kite yon seri de moun trennen ou nan povrete pi plis toujou donk medam matmwazèl se mesye nan vèse 13 ki sa li di pa kite nou tonbe anba tantasyon delivre nou. de mal. Men dosye sa monchè magaje dou nap touye prezidan wi nap touye prezidan nap di gang rejwenn nou paske nou bezwen pran pouvwa paske nou vle son gwoup kretyen pou vin dirijan epi nou vle pou priyè nou monte nan syèl ki kote ki bon nou genlè pre bondye pou enpav. A la traka pou lave kay tè. Donk, mè chè konpatriyòt, li enpòtan pou ke lè n ap priye nou sensè ansanm avè tèt nou. Ou pa ka ap la priye pou di papa m ki nan syèl. Se papa nou, fò pa egoyis nan la priye, fò pa engra. fò sispann plenyen, lè wap mande fò mande pou tout moun ou pa ka mande pou tèt ou sèlman pou al fè chèlè sou lòt la pou montre ke Bondye plis renmen w pase yon lòt jamè Bondye pa renmen nou youn pase yon lòt li renmen nou tout nan menm nivo men lè ke ou egoyis ou vle se volonte ou ki pou fèt donk lè konsa wap priye. zanmi w nan ap priye konsa, vwazin nan ap priye konsa, nou tout ap priye konsa, donk kounye a la, priyè yo vin fon spak sou tèt nou, yo pa fouti depase kite premye syèl pou yo tonbe nan dezyèm syèl, pou yo ale jwenn Bondye. Lè lèzanj wè se konsa bagay la ap pase, l di, an, peyi sa silvouplè m fèmen sou li konplètman, piske la a genyen twòp pwoblèm. Medam, matmwazèl e senmesye m ap di w, ebyen lapolis arive mete Ti Youri anba kòd, fo avoka. Sa vle di, jodi a, yo pi wè, li sou kont komisè Lafontan. Paske komisè Dèlma, CP a, deplase nan envestigasyon an. Ou pa konn si e pa Batonye Mirbalè a ki mande pou arete ou tou paske tout moun nan ki te sòti. Non, o kontrè, Batonye a te vini yè nan komisarya avèk sekretè jeneral la, Webè Cheri. Paske le 17, m te adrese yon korespondans pou m di oken moman done, m pa t janm di bawo a m te gen kat bawo. Mwen se pratisyen Dèlma e ant, mwen se lisansye e m fèk enskri nan bawo Mibalè. Mwen te di mwen enskri, mwen pat janm di m avoka nan. Sa vle di mwen te di mwen enskri. Ki kote w prale, ki kote w prale? M pral pakè yo di m sou kout lafontan. Epi ok mèsi m te kontan wè la. Enben ok ti Youri, le silence la force est calme. Ala traka pou peyi sa. Nou gen koze pou tande wi. Frè se sè byen eme ensolit nou pou jounen jodi a. Grangou a telman rèd nan peyi dayiti. Menm kabrit vin update ou pap ou konprann? Dènyeman m tap montre nou kote yon kabrit te nan manifestasyon. Grangou a tèlman rèd nan peyi Dayiti menm kabrit update, kabrit lage nan manje pen tout bagay. Ann gad videyo sa ansanm. Pa gen kabrit. Kounya la pou valè raje w gen la, hein, pou map manje 2 grenn dab apre w vin kanpe devan pou manje l lan menm? Anbren oo. An w kaka. kabrit nan manje pen. Ala traka pou lavi kay tè papa. Medam, madmwazèl, se mesye mwen gen nouvèl pou ou. Konbyen nan nou ki deja prè? Konbyen nan nou ka prepare nou la a? Ou di m, konbyen nan nou ka prepare nou la a pou ke eyy kè m cho pèp ayisyen. Konbyen nan nou ka prepare nou pou mizik sa ki pral soti. ki gen pou tit Gobe Jojo. Donk, pèp ayisyen nan videyo sa ou pral gade la se Fouco k ap chofe! Pase la a nou rantre nan batay pou tout bon e n ap frape vòlè yo tout fason. N ap frape asasen yo tout jan. N ap frape oligat yo le ou la fason. An n gade non kòman Fouco t ap chofe pase se preparasyon. manje a preske bon pou separe donk fò deja mete plat ou prè wè sa m di w la fò kòmanse kenbe kiyè w fò kòmanse mete w sou men w paske fò batay pou jwenn nan manje ki pral separe a la an n gade nou kòman ti moman echofman te pèp ayisyen. ou wè gen afè, epi prepare ou pou jwenn pa ou tou, donk prepare ou pou ke ou pataje videyo a tout kote, donk gaye nouvèl la, pase nan jou kap vini yo la a, pral gen koze. E, anvan le 5 desanm rive, fòk ke mwen gen tan wè, kòman nap pataje video a fòk ke mwen gentan santi kòman nou vle pou mizik la soti kòman nou vle tande tout sa ki gen nan mizik sa fòm santi sa e fòk nou dim kòman ke nou ap prepare nou pou nou pataje tout kote map tann reyaksyon pa ou nan kòmantè la. Frè e sè byen eme map raple ou ebyen nan jou pase yo raple ou otorite nan peyi Iran te deklare si ekip Iranyen an pa bat ebyen yo ap mete tout fanmi yo nan prizon. Donk yo tap jwe ansanm avèk Lèzetazini Damerik. Ebyen fòm di ou genyen yon Iranyen ki pèdi lavi l paske li te kontan lè Iran pèdi fas ak Lèzetazini Damerik. Militè nan peyi sila tire misye. Wi yo tire misye pase peyi ou pa ka pèdi pou kontan. E nan vil kote misye tap manifeste lakontantman l nan, milye de tèren ekip Iranyen ki tap jwe ansanm avèk Lèzetazini soti nan menm vil sa kote misye pran bal nan tèt la. e jwè sa a li pibliye yon foto li menm ansanm avèk eleman ki pran bal la, li montre lè ke yo te adolesan yo te konn jwe nan menm ekip foutbòl. Sa k ap pase konsa? Ala kote peyi pa nan rans papa! Non peyi a pa jwe non pèp ayisyen. Ala kote moun yo solidè papa! Ala kote moun yo renmen peyi yo papa. Men pa bor isit, pa de gwoup moun ap goumen pou ouvè baryè, reprann sa m di w la, pou n al ranmase militon pouri kay vwazen. Nan sa ki gen a wè ansanm avèk Ayiti ensekirite, plis pase 15 moun pèdi lavi yo nan zòn Sous Matla, komin Kabarè. nan dat ki te 29 novanm 2022 a. Nan videyo kap fè tou rezo sosyal yo ou kapab wè plizyè moun boule selon ajan egzekitif enterimè komin nan ki se Joseph Jeanson Guillaume li di konsa divès malfra debake nan zòn nan touye abitan yo e mete dife nan plizyè kay. Genyen pwoteksyon sivil ki deja deplwaye nan zòn nan pou konnen ki kantite kay ki boule e divès kadav tou nan videyo kap sikile sou rezo sosyal yo, gen ou kapab wè yo boule. Bandi sa yo ki debake nan samdi swa, se aprè lapolis te fin chase yo nan zòn nan ansanm avèk popilasyon an. Ebyen yo vini nan aswè, yo atake. selon deklarasyon Joseph Janson ki di ke li trè atriste pa rapò ansanm avèk sitiyasyon sekiritè komin nan. Nan lokalite Ti Tanyen, bandi okipe zòn sa, nan Lafito menm kout bwa a monte kanaran pa gen bouch pou pale, donk li fè apèl ansanm avèk otorite yo, li fè apèl ansanm avèk lapolis pou wè kòman yo te kapab fè lapè retounen nan zòn sila. Medam matmwazèl se mesye se moman pou nou fè yon kout pye kay vwazen. Ebyen map fè ou konnen minis agrikilti repiblik dominikèn nan deklare yè madi a. Donk se ta pi gwo manti si yon otorite an repiblik dominikèn di yo pa bezwen ayisyen. Yo pap viv ansanm avèk ayisyen. Puiske ayisyen yo se yo menm ki kenbe lagrikilti, se yo menm ki travay nan sektè imobilye nan konstriksyon. Donk, se yo menm ki fè mendèv. Si tout fwa yo di yo pa bezwen yo, kòman sa yo pral fè fèt? Minis agrikilti a ki se Limber Cruz ki fè deklarasyon sa. E genyen minis enteryè a ki di li menm bò kote pa l, ben, depòte lèz ayisyen sa pap deranje y anyen an Repiblik Dominikèn, puiske Ayiti plis gen pou pèdi. ke Repiblik Dominikèn pèdi. Paske yo menm yo gen manje, men Ayisyen sot lakay yo vin manje manje nan, vin manje manje yo. Men fò w konprann, lè ke nou soti lakay n ap vin achte, son lajan nou depanse. E se pa tè nou pa genyen, se paske nou visye, nou parese. Donk si ke yo sere boulon an, nou ka travay. E sa ki grav, se moun ki soti lakay nou ki vin travay, e se menm pwodui sa ou vann ankò. Donk si tout moun sa yo deside rantre lakay yo. ou pap gen mendèv. E pa bliye lè se achte map achte, mwen gen lajan m gen dwa pou m achte tout kote, men lè ke w ap vann ou pa gen moun ki pou achte nan men w menm. Sa k pase? Donk la a ou kapab konprann ke se nivo rasis la k bouche je moun yo. Donk nan sans sa ou kapab wè, ni ach, achtè a bezwen vandè a, vandè a bezwen achtè a, nou youn bezwen lòt. Humm antouka nou espere yon jou kanmenm ayisyen gen poul sispann pran imilyasyon devan lòt nasyon nan le mond. E map fè ou konnen soti janvye pou rive nan mwa novanm lan genyen plis pase 96722 resòtisan ayisyen otorite dominiken yo depòte. Soti septanm pou rive novanm yo depòte yon nonb de 56301. ayisyen. Pami yo 12 mil 953 fanm ansanm avèk 6 mil 284 timoun. E raple ou nan jou pase yo UNICEF te fè konnen gen yon total de 1800 timoun yo depòte san paran yo. Donk, pèp ayisyen, hum. Bagay yo pa fin twò fasil menm pou lèz ayisyen an Repiblik Dominikèn. Nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, genyen ansyen DG lapolis la ki. odisyone pou yon twazyèm fwa. Donk, li te rankontre ansanm avèk Dimitri Herard, lagè l sivil, twa mesye sa yo raple ou, prezidan an nan moman detrès li te rele yo pou l te di yo vin sove lavi m yo youn pa t janm rive. E selon deklarasyon Avoka Léon Charles ki se mèt Bernard Gousse, li fè konnen dosye a konplike anpil. Antouka, malgre ou tande mesye yo ap batay pou wè kòman yo te kapab kase fèy kouvri sa, ebyen Jovenel Moïse te deja pale yo, li son zo pwason, l ap kwoke nan gòj. E raple ou, selon deklarasyon Vincent ansanm avèk Solaj, Laguerre Civil ki se kòdonatè sekirite prezidan, Li te resevwa 80 mil dola ameriken pou l te bay 80 ajan USGPN pou ke yo te kite baryè lib pou yo pase al touye prezidan byen fasil. E menm Solaj ansanm avèk Vincent sa te fè konnen Dimitri Hera te okouran de tout bagay ki t ap fèt. Yo ta pral touye prezidan l te okouran de tout bagay e l te menm gen responsabilite pou l bay zam ak bal. selon an sa ki ekri nan rapò dcpj a. Medam, matmwazèl e mesye, soti premye desanm lan la a, plizyè sitwayen ki regwoupe yo nan òganizasyon k ap defann dwa moun andikape yo te reyalize yon siting devan lokalite ministè sosyal ak travay, nan lide pou mande otorite nan peyi Dayiti respekte dwa moun andikape yo pou plis detay ann tande deklarasyon kèk nan yo. Nou gen anpil andikape ki gen diplòm nan men ki pa ka travay. Nou ta swete ke Leta ayisyen ki konsène pa dosye sa. Piske Nasyonzini chwazi l, se tèm mondyal li, nou ta mande pou l mete l an aplikasyon. Lwa yo dwe mete an aplikasyon. Atik 44 la di konsa, 2 pousan kota pou moun andikape yo. Se sa ki motive prezans nou la a. Nou vin la avèk fristrasyon nou pou nou mande aplikasyon lwa yo. Nou vle travay, nou kapab travay. E pou tèt sa nou la. Nou pa vle rete antre kay nou sèlman. Tout moun ap fè fèt. Nou pa. Syon sèvi moun ki pli vilnerab anndan peyi a. Nou se andikape, nou fè pati de sektè ki pli vilnerab la. Nou menm, nou vin devan Ministè Afè Sosyal. pou n egzije Ministè Afè Sosyal e di Travay ke pou n fè yo konnen nou menm andikape nou bezwen travay tou, pou n fè yo konnen nou menm andikape jounen jodi a nou ka nou vle manje tou. E pa ak ponp si pi y ap fè tout sa yo ki depann de yo, pi yo sèvi laboujwazi, yo sèvi moun ki genyen deja, men moun ki pli vilnerab yo yo dwe viv tou. Paske gon ensekirite alimantè. Vwala frè e sè byeneme ou tap tande deklarasyon ebyen divès responsab òganizasyon SDDP yon òganizasyon kap defann dwa moun andikape yo nan peyi Dayiti e genyen andikape ki rejte aktivite 3 desanm lan kap gen pou fèt nan otèl karibe. Medam matmwazèl e mesye byevini nan Ayiti Peyi spesyal nou genyen doktè a, gen doktè a la ak ansanm avèk nou ki pral ban nou detay sou le mo maji. Maji. Doktè, ki sa w konprann de mo sa, le mo maji? Ban nou ti limyè. Le mo maji. Ou wè maji. Wi wi doktè le mo maji se sa nou di men maji kisa sa vle di pou koman w konprann li. Ah e maji zoranj lan wi. Sa se maji chadèk la wi. Ah bon le mo maji, maji zoranj, maji chadèk men maji sa yo ki efè yo kapab fè sou ou doktè? Se maji. E di ke tout ma l ap gonfle w. Ma pwa, ma mayi a. Ou fin fè akasan, ma mayi a. E di l ap gonfle w. ya pèp ayisyen nou kapab konprann silvouplè evite may ok evite may ou kapab wè ki konsekans ma genyen sou peyi ya ti ma sena eh mateli. Hahahha An ki dènye mo w te gen pou popilasyon an doktè? Depi wap pratike, wap viv de ma quelque chose ebyen ou sijè a lenkonsekans. Merci merci docteur se te yon plezi donk pèp ayisyen silvouplè pa ezite mete konsèy sa yo an pratik evite ma yo sitou maji hein. evite yo sinon nap gen pou nou fè fas ansanm avèk lenkonsyans. Antouka! Janm toujou renmen dil Haïti dictature la perle des Antilles Haïti demokrasi se la republik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara. Mwen zou merci paske w tap swiv avèk atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pam se fouco randevou kase demen maten 9 è pou yon lòt video.